Adje woo! Gadon timoun piti konsa ki gentan pran lari pou li pi bwa si. Kòman sa fè fèt la? An jan w tande a. Kòman l fè moute mon amour nan telefòn ou? So, m jis te mande Sendy, li di m ke se pa li menm. M jis mete kò m deyò. Tande! Bay seri wap pale m oubyen nan jwèt ou ye? Jan w tande a. Ase Mart kwè la a, ou te ka al fè m pèdi tan m kòmsi m al rann ou yon sèvis epi se son chagren pou m mennen. Kòmsi. Nou dèyè pou n manje m oubyen m pa konprann. Jistis mwen ap chèche. Mwen sou pa konprann sa. Ooh mèsi jezi. Men sa m te di a. M te di w pa ta kite m pase jounen an konsa. Salut belle madame. Oh jezi kisam pral fè la menm e sèl pitit la ki te ka edem nan sam ye la anh m santim gen problèm oh jezi gen yon bon nou papa. Mwen sèl moun mwen mande nan lari. O Jezi, gadon peyi n ap viv. Ki jan mwen ka ede w? Ede mwen jan w kapab. Ki kote w abite? Ki jan m ap fè wè w ankò? M toujou la wi. Hum. Se byen. Eske w gen frè? Wi, m gen yon frè m ki rele li Chen. Chen? Yeah. Eske w konnen Fat se yon gwo vakabon? Non. M pa kwè sa non paske m pa yon vakabon. E mwen m ki rele Fat lan. Men se frè w la ki di m li rele Fat. Li renmen avèk 2 zanmi. Ok so m wè de kisa wap pale men sa toujou rive souvan wi dezole wap toujou jwenn tray. Ou wè li san vakabon? Li fin renmen avè m epi li renmen avèk yon pwòp zanmi. Ki ap peye m sa l fè a. Ah bon sètase mwen dwe fini avèk sa. Poukisa se dwa fi yo senpleman k pa respekte mwen sèl paka chanje sa. Mwen dwe remèt Jojo lave mwen, men avan sa mwen dwe bay yon leson avèk tout gason. Epi tou, ou sipoze padone yo, paske son sè legliz ou ye, ok? An menm tan tou, kote k gen kou, pa gen chèn, kote k gen chèn tou, pa gen kou. Sa w vle di pa la? Ou konprann byen sa m vle di a paske son ayisyèn ou ye? Wi, m son ayisyèn. Epi, m viv m klè devan m, m dlo m klè devan m de sa w ap di a. Alo wi silvouplè rive kotem kounya ansanm avèk Tracy wi kounya menm dakò. Kay la bèl wi manman. Bon medam, se avèk anpil jwa mwen toujou resevwa nou lakay mwen, men jodi a se trè diferan. Esak pase Miss? Miss ou pa etone wi de sam pral di a. Ah bon! Reyalize tout gas yo gen yon sèl pèsepsyon. Li pa lòt ke bouzout yon fi maltrete. Apre tout sa, mwen vle mete yon tèm avèk sa. Pou fasilite sa m bezwen, m ap bezwen sipò w Tracy. Yon pi gwo defo m gen nan lanmou depi m damou moun li met tou met sèkèl li nan tèt. Bon m di w pitit. Oh gason ap goumen pou li konsa nou ka jwenn yon lot gason pa fè yo nou pou mwen tanpri souple mama heheeyy wi mwen dakò avèw men sa ap mande yon leksyon kamenm.